Nou konsyan kòm estrikti de Petro Challenger te lanse mega rasanbleman sa a devan anbasad Lafrans pou 3 rezon byen detèmine. Premyè rezon an li lye avèk kesyon ensekirite a. Matisan sela fè 1 an jou pou jou, bap pou bap depi moun gran sid pa ka travèse Matisan e moun nan gran sid ozabwa. E lè n di ensekirite, yonn nan enstans, enstans ki prensipalman alabaz ensekirite anndan peyi a li rele le Core Group. E lè w di Core Group ou wè anbasad Lafrans la. Donk se poutèt sa jodi a nou chwazi anbasad Lafrans kòm yon lye senbolik pou n vin denonse ensekirite sa a k ap gangrene peyi a e Ariel pa ka rezoud. Dezyèm eleman, li lye ansanm avèk yon lajan mesye dam alepòk an Frans te kase ponyèt yon ansanm dansyen esklav pou te pran nan men yo sou baz ke se lajan pou se sou baz ke lajan sa a pou yo kapab endemnize yon ansanm dansyen kolon. Yo kase ponyèt yo, yo pran lajan sa a. e se poutèt sa nou menm nou vin la. Pa rapò a de kalkil ki fèt, patikilyèman de ekonomis nan New York Times, yo estime 160 milyon de fran ò akize a peyi Dayiti on reta de devlopman ki evalye antre, ki jalone antre 28 milya de dola vèt a 115 milya de dola vèt. A! Sa vle di si kòb sa yo pat pran l, Ayiti, pami lè peyi de Lamerik Latin, se tap yonn nan pi gwo peyi ki tap gen, menm la Repiblik Dominikèn pa tap ka wè devan l. E ke jodi a nou vin la, Pou n di jodi a kòm se Macron ki prezidan la Frans, nou gen pou n ekri l pou n di jodi a se pa yon dèt moral yo gen anvè Ayiti, men se lajan nou nou dwe, yo dwe nou fò yo remèt li. E nou tou pwofite kèlke pa senpatize ansanm avèk batay k ap fèt an Afrik la pa rapò a reparasyon pou ansanm dansyen koloni la Frans. Nou senpatize a batay sa patikilyèman Ayiti e se poutèt sa nou la. An twazyèm lye. Men avan nou di twazyèm li a, se ke la Frans e Lè Etazini nou tyen a soulinye se 2 kriminèl nan dosye Ayiti a, youn ap di lòt plis kriminèl. La Frans kase prèt Ayiti, Lè Etazini kase prèt Ayiti yo pran rezèv lò pa nou. Al di batay la nap kontinye ansanm avè l kontre le Core Group. Twazyèm eleman, se dosye ki li ansanm avèk Digicel la. Digicel jodi a lap kase ponyèt malere malerèz se 16 gouden demi on grenn minit Digicel e nèg yo te bezwen rive la nan fòse Ayiti adopte yon politik ekonomik ki li ansanm avèk privatizasyon ansanm dantrepriz piblik e se sa fò ou gen Digicel jodi a kòm enstitisyon prive e jodi a se Digicel an premye lye wi ki te pibliye rezilta ke se Jovenel Moïse ki prezidan peyi a donk sa vle di. Peyi a nèg yo krazel yo fèl tounen yon savann e se Digicel kap fè lalwa anndan peyi a donk se poutèt sa nou di ni Digicel ni la Frans ni Lèzetazini se 3 kriminèl kap kraze peyi dayiti e pa rapò a sela la popilasyon dwa asire sa responsabilite nan mouvman mobilizasyon pou retire la Frans pou retire Lèzetazini le Kanada Digicel anndan peyi a pa rapò a mizè yap fè nou pase gen lòt moun ki la kòm inisiyatè kap. Jodia kòm Pwofesè Cadet Prèske di tout bagay men fòn fè yon remak, plis pase 9 mwa gen yon gouvènman e chanpwèl nan peyi a. Apre phtk fin touye Jovenel, Ariel avèk Kò Gwoup fè reyinyon. Yo plase Ariel kòm, nou pa konn si premye minis, prezidan sa l te ye a. Li te di l gen 2 misyon. Yon misyon pou l met sekirite nan peyi a. yon lòt misyon pou l fè eleksyon. Men nou menm batay nou t ap mennen nan lari a, batay pèp la t ap mennen nan tout peyi a, nou t ap batay kont koripsyon, kont enpinite, kont kidnaping, tout masak ki fèt nan peyi a pou yo te fè jwenn jistis pou moun sa yo te jwenn jistis. Men jiska prezan, ensekirite ap vale tèren, kidnaping nan se pa pale, dènye an dat la, nou wè yon ti jèn, yon ti pitit, yon ti fiyèt, kote manman l ap kriye nan tout radyo, sou tout rezo sosyo, yo kidnape l. Ariel pa di anyen. Nan sans sa, nou di Ariel pa ka bay sekirite, e piske l pa ka bay sekirite, li pa p ka fè eleksyon, e li pa gen yon akò avèk popilasyon an. Li pa jwenn yon akò, yon antant avèk moun nan mas peyizàn nan. E nou konsyan an estrikti sosyo-politik ki lanse mouvman sa jodi a, nou di pèp ayisyen an, batay la redemare nan gran sid la, menm jan nou te pale avèk Caverns Lager nan Okay, nou te pale a plizyè lòt òganizasyon ki te lanse mouvman nan Okay jodi a. Nou menm nou prezan la pou nou di batay la ap kontinye paske Ariel pa itil peyi a anyen apre l fin siyen yon akò avèk detwa grenn moun Men ensekirite a toujou ap vale tèren, toujou gen grangou, moun nan katye popilè yo pa janm jwenn jistis e yo pa inisye pwosè Petro Karibe a. Dema lòg yo pa di anyen, se sa k fè masak Lasalin, masak Bèlè, se sa k fè nou vin la nou di batay la pap kanpe pou pèp la jwenn jistis. Mèsi. E prezans nou la jodi an, se pou n kontinye denonse enjerans k ap fèt nan peyi Dayiti. E gon akò 11 septanm ki te siyen. Men jodi a nou konstate Ariel Henry pa respekte akò a 11 septanm nan, li kontinye ap vyole akò a. Kote ke ensekirite Ariel Henry pa toujou pa ka rezoud pwoblèm ensekirite avèk kidnaping. Nou te panse Ariel Henry ta pral mete tout pitit peyi a chita ansanm. Pou l te jwenn yon pak de gouvènabilite, pou l te mennen peyi a sou chimen lapè ak devlòpman, ebyen jodi a nou konstate Ariel Henry kontinye ap vire an won, pandansetan moun ki nan tout peyi an ap viktim de kidnaping, de ensekirite, ebyen jodi a nou pran lari an pou n mande a Ariel Henry prese prese prese retire kò l nan tèt akò 11 septanm nan pou non respè de la pawòl done. Paske jodi an, nou bezwen ozanviwon 130 goud pou yon dola ameriken, ò, pa gen anyen ki fèt. E nou wè, moun nan gran Sid ki t ap mobilize jodi an, Ariel Henry depeche minis komès, minis de lenteryè pou al simaye kòb nan gran Sid pou kase mobilizasyon an. Sa vle di, olye li rezoud pwoblèm nan an pwofondè, li prefere e fon sòt de soupoudraj. Jodi a n ap di Ariel Henry, ebyen youn nan bezwen ijan pèp la te genyen, ta pral atann nan men l, se rezoud pwoblèm ensekirite avèk kidnaping nan, ebyen jodi a nou di nou pa nan kesyon eleksyon, ni kesyon konsèy elektoral, avèk Ariel Henry paske si Ariel Henry paka respekte akò 11 septanm nan alalèt ebyen li pa enspire konfyans pou ke nou al nan eleksyon nou di nou pa nan eleksyon avèk Ariel Henry nou mande avèk Ariel Henry pou li retire kòl nan tèt akò 11 septanm nan prese prese.